M ap di bonjou, bonswa a tout popilasyon ayisyèn nan. Pèp ayisyen m vin pale avè nou jodi a la. Jodi a nou tout wè a klè. Nèg opozisyon yo, lè w pran André Michel, Nenel Cassy, Don Kato, Ariel Henry, lè w pran ti boutik Pierre Espérance genyen an, lè w pran Theriel Thélice, Morvan. Nèg sa yo pa gen pwoblèm a nèg k ap fè kidnapin yo. Dayè yo sipòte nèg k ap fè kidnapin yo. Dayè nèg yo mwens pale de nèg k ap fè kidnapin. Sa vle di anndan peyi sa, nèg ap kidnape pitit malere, pitit malerèz, y ap mande yo yon milyon dola ameriken, kat senksan mil dola ameriken. Sa pa pwoblèm pou Pyè Esperans a ti boutik politik li a. Sa pa pwoblèm pou nèg opozisyon yo. Se Jenèf ki pwoblèm lan. Nèg vitelom mete ansanm yo vin kraze matisan nou pa janm di anyen yo met ansanm yo vin kraze matisan nou pa janm di anyen nèg sa yo ap leve tout moun andan peyi a ap kidnape tout moun andan peyi a nou pa janm di anyen nou pa janm di anyen sa vle di nou pa gen pwoblèm a nèg kap fè kidnapin yo nou gen pwoblèm a jenèf tout moun ka wè klè ti pyè fon rapò. Tout rapò a se Jenèv Jenèv Jenèv sa vle di zam nèg je pèp yo ti Gabriel li tire chiko li pa ka fè pèp la mal non e chiko zam yo tire li pa ka fè pèp la mal ti pyè tout moun wè anbaw tout moun konnen w son gwo vòlè Se w vòlè kap sitiye nèg kap fè kidnapin. Ou te desann devan vilaj la, ou te di okenn operasyon pap fè anndan vilaj Ti Pyè. Jodi a tout moun wè aklè wap sipòte nèg kap fè kidnapin. Nèg kap kidnape pitit pèp la, wap sipòte l. A Jenèf ou gen pwoblèm? Se Jenèf ki bay pwoblèm nan peyi a pa vre? Nèg kap fè kidnapin yo pa pwoblèm? Mesye, nou raz, Nou raz, nou lèd. Nou chita anndo pouvwa. Nap vole kob peyi a. Nap vole kob peyi a al achte kay. Met pitit nou a madanm nou peye etranje pou nap peye lekol pou yo. Nou kite yon paket timoun lan lari. Yon paket katye popilè moun ap soufri ladan. Mesye. Kounya la nou pran yon goup gang kap fè kidnapin nou pran yo kom bwa ame nou nap defann yo mesye. Mesye sa raz. Sa raz sa raz mesye. Jou pèp sa reveyel mesye lap reveyel brital lè sa lap konnen vrè èlmil se nou menm kap vòlè kap koupe rache anndan pouvwa a Aël Henry ou fè akolit ou a André Michel a pil vòlè nan opozisyon yo wap vòlè kòb peyi a men pa bliye pèp sa gen poul leve poul leve Paske tout moun wè aklè, nou pran gato nou, nou separe gato nou, n ap byen manje gato nou, ensekirite pa enterese nou, kidnapin pa enterese nou. Se sèl Jenèf ki pwoblèm nou lan peyi a. Enben ou wè Jenèf sa? Ou wè Jenèf sa? L ap koke lan gòj nou. Jenèf sa ap koke lan gòj nou. Dèyè nou wè tout moun k ap batay avè nou, n ap batay ak tout moun. Nou wè tout moun kap batay avè nou nap batay ak tout moun paske nou menm anndan jenèf nou dwe viv e nap batay kont kidnapin nap batay kont ensekirite nou pa janm wè lè ti gabriel ap voye moun vin goumen matisan Lè 400 mawozo ap voye moun vin goumen matisan, lè ti Gabriel ap voye moun al goumen kot chen mechan, 400 mawozo ap vin anvayi l, tout nèg yo rasanble, yo anvayi chen mechan. Nou pa janm wè sa a. Jodi a la, se Jenèf ki pa bon. Se Jenèf ki pa bon. Pa vre? Mesye! Mesye! Gen konsyans mesye! Gen konsyans! Nou pran yon leta nou kraze l pi mal mesye anndan peyi a. Ou ka imajine depi 1 an gon batay anndan Matisan leta pa janm fè entèvansyon. Depi kilè yon machin polis pase anndan Matisan mesye? Depi kilè? On machin polis pase anndan matisan mesye. Kounye a nou di nap fè peyi? De ki peyi nap pale? De ki peyi nap fè a mesye? De ki peyi nap fè a mesye? Nap vole paske nou wè pèp la ap domi nap vole kob pèp la. Moise Jean Charles ou pa inosan non frè. Ou fèmen bouch ou, ou pa janm di anyen. Ou gen la mama. Manmèl la lan dyòl ou. Ou pa janm di anyen. Nap pare tann ou tou Moise. Nap pare tann ou. Nap pare tann nèg sa yo. N ap di w sa, nou pa gen ankenn moun pou n pè sou latè. Nou konnen apre Bondye a, nan syèl la nou respekte tout moun. Tout moun nou dwe respè. Men depi w ap goumen anfas nou, n ap goumen anfas ou. N ap goumen anfas ou. Nèg k ap finansye nèg k ap fè kidnapin yo, nou konnen yo byen. Byen byen, mesye. Mesye, jodi a pa gen moun. ki pa wè a klè yo wè nou menm kap finansye nèg kap fè kidnapin yo se nou menm ki ba yo lese pase nou konnen nou byen e nap batay kont nou pa gen nèg kap pè nou mesye e vòlè a vès nou ye e vòlè andan pouvwa nou ye vòlè vòlè pa gen nèg kap pè vòlè nou prè Nap batay a tout nèg sa yo nèg kap finansye nèg kap fè kidnapin yo nap batay avè nou ou wè jodia m dil klè m dil klè map tann repons nou map batay avè nou. Pay premye jou yo e toujou konsa ya vle di yo toujou baw yon ti pito ou konprann blan menm menm yon ti jan ou konprann ya vle di ke yo toujou ka voye wòch sou joumou an poul pa koule se kòmansman maryaj ya vle di depi wè maryaj la pral fèt fi a met manje nan bouch ou l fè w bwè kafe l ba w tout bagay men kou maryaj fin selebre de twa kat semèn met kafe w pou kont ou e wè ya vle di ke li vin yon eyan dwa li menm li vin yon otorite m pa kwè yap kite w konsa tout jou yo nèt nèt non. Manbo, m pa konprann sa m vle fè w konprann. M pa pral twò pale de sa la. Ou wè sa m di w? Ann kite bagay yo mache. Men sèl bagay m ap di nou, m byen kontan. Se pou sa ke lè yo di konsa ke blanchiman bagay tout se mwen menm m panse ke ak rayistis ameriken paske sou yo te di se pwouve e se pwouve sa w ap di yo. Mpa konn si w konprann. Se pou vre sa wap di yo, pa gen afè yo te di, se pou de sa ke wap rete, wap rantre nan lojik ke men sa m te di zo te di, te ekri ke se mwen ki vin di la bouch lòm wi zo te atake m Hola. Epi sou menm kesyon blanchiman Marc Sony, lè w fè ti pale avèk avoka ou, e pa mwen k konstitye, di li ba w kèk fòm blanchiman. Blanchiman ou pa oblije nan kidnaping nan pou w nan blanchiman. Ou pa oblije nan trafik dwòg pou w nan blanchiman. Si gon dilè de dròg ki banm mete lajan pou li nan biznis mwen, m nan blanchiman lajan dròg la. Si gon kidnapè ki gon lajan pou mafri nan men l, li fè m mete l nan biznis mwen pou li, li fè pati de blanchiman. Se yon ti presizyon m t ap pote pou ou sèlman wi, pou si w pa t gen twòp detay sou kesyon an. Ok, dakò. Sa son bagay mwen di non e Creole Valley dèyè kòk lan pase mwen menm pèsonèlman m paka pral di èske te gen tèl moun ki konn sotorize 400 mawozo ditou m pa konnen èske m ka pale m te yon otorite m paka fèl men kè nou kap sote a ki kote nap pran mwayen pou nou mete tout dosye sa yo se met granmoun sou nou kite lajistis fè afè li e mwen menm m toujou rete disponib men m vle nou di yon bagay ke nou pwouve ok. li son chèf de gang men sal konn fè e mwen menm ok mwen atake pandan 3 fwa nan zòn nan ke nèg 400 mawozo tire souli em pèdi yon tèt bonm ok mwen menm vin al idantifye a sa zo di yo la epi mwen menm plent mwen an lè yo tande mwen tou di mwen ok e di fwa ke misye avwe ke se li menm ki se chèf 400 mawozo men se li menm. Ki te voye ti rès okòp mwen. Ah bon ou pat janm gen kontak avèk kouzen w depi lè l nan prizon an? E kouzen w ki te toujou chèf kòb Non mwen chè mwen sitou lè yo tire sou sou mwen kouzen m nan te nan prizon nan zòn Hinche Ah. E se pandan ke misye vin pa nan prizon ke yo vin antrave misye e. Apre l fin prete de milyon nan fo koze pou mwen, fè w tande Bòpse, si toufwa w mande m yon bagay, m ap ba w enfòmasyon. Mwen gen yon moun mwen, yon pwòch mwen toujou, ki prete m, ki fè yon prè avè m, li prete m 40 mil dola ameriken kay notè Jòj Nòmil. Ak enterè? San enterè? Mwen menm pèsonèlman, mwen genyen 2 sitwayen, 2 sitwayen nan zòn nan ki rele, gen youn ki rele Rafayèl ki prete m 6 mil dola ameriken e l prete m 80 mil dola ayisyen kòb li t ap al achte machin. Tout sa yo ka pwouve, pa vre? Kòman pa ka pwouve a monchè? Atò w panse yon nèg egare m ye m ta pral ka annik ap entèprete yon bagay konsa epi mwen ap mal entèprete moun ou menm? Ann vanse Sony, ann vanse. Apa Rafayèl, kiyès ki prete w ankò? M vle tande. A men se sa map diw monchè m do toutou prete m 4 mil dola ameriken. 4 mil ok dakò m te kwè li te 40 mil ehe apre toutou. Ok mwen genyen ti gari. Ti gari. Sentandre ki vann mwen 500 sak siman kredi. Ok. Li la. 505 Sivan Sent Andre. Enben, li la e Maksony, ou s on, ou se moun tout moun nan zòn nan? Ou se moun tout moun? Pase jwenn prete pa fasil nan peyi sa a. Bon, sa pral depann de ou menm, chak nèg gen chans yo, m ap di. Pase ou menm, m ap di pou ou, pase m konprann lè w ap pale, lè w ap pale de ou menm. Ok. Ebyen, eklèsi sa pou nou m ak Sony pou oditwa nou yo, paske nou respekte yo, yo respekte nou tou. Talè a lè w ap pale yo di nèg yo se vagabondaj n ap fè. Moun k ap tande ka panse se avèk 3 pdg yo w ap pale wi. Mon chè, mesye nou, bon mesye kote nou, premye sa m vle fè nou konprann mesye, nou twò pwòp, nou twò pwòp pou m ta ka rantre nan yon lojik konsa avè nou e m p ap flate nou. Dayè m pa konnen nou e m pa m pa kwè m se yon nèg k ap janm ka vini nan stasyon an pou m ap di w monchè mwen m gen pitit mwen ki la m ka vin mande w Poko janm vwayaje. Nèg yo dwe konn ki konn founi sèzam nan. M poko janm vwayaje e m kòmanse vwayaje al Sendomeng mwad novanm e lè m te vwayaje al Sendomeng mwad novanm nan se yon patnè ki rele Jean Paul ki m pa byen si se lapolis ki te tiye l epi yo te vin fè konprann ke se mwen ki te lapolis ki te fè yo tiye Jean Paul. Li pa premye fwa mwen menm pèsonèlman FBI te tande m sou dosye sa. Ok m te gen esplikasyon mwen te bay kont zo e yo pap janm vle tande tande sa m di w yo pap vle tande sa mwen te di kòmsi sou papye men yap toujou vle se mwen pou kanpe pou m di sa m te di yo paske leta ameriken pa nan lojik kòmsi nan tripotay. Mak Soni, etan done ke ou te sou kontwòl lapolis nan peyi Dayiti avan vwayaj sa, vwayaj sa ki vrèman parèt misterye, jan w vle esplike l lan, men yo fè nou konnen ke ou vwayaj la fèt yon ajan anbasad ameriken ansanm avèk yon polisye BLTS e yon ajan FBI, vwayaj la fèt nan American Airlines. Si ou gen demanti, w a pote demanti. Ann tou anchene pou di nou, 2 milyon pou kote la, 2 milyon Rachel Ensikoni m ta swete papa m nan al prete pou ou, Raphaël 6 mil us, Tonton 4 mil us, e Kenkayri Sentandre 500 Ak seksyon. me 8 mil us. Ak me 8 milyon. Sa l di la? Ak me. Ak me, se sa? Ak me, wi. Ak me 1 milyon. Non, Fonkoze, Fonkoze, Fonkoze, Fonkoze 8 milyon. Ok, Fonkoze. Yo yon milyon 500 goud. Oh bay anpil bay anpil wa voye yo pou nou pa watsap tande non men kesyon m nan e kounye a m ak sony pou nou ale eske ponp gazolin nan fonksyonèl nan moman nap pale la eske ou gon pèsonèl kap jerel eske gen sele ki poze sou li e kisa ou ka di tout moun sa yo kap tande jounal la maten an ke ou dwe yo. Mwen sa m pa dwe yo se poutèt sa m vle ou konprann sa. Mwen mande yo se pa responsablite yo sitou bank yo paske si tou fwa gen yon nèg ki nan blanchiman lajan se e lajan nou deyò ok e nou menm nou gen pou devwa pou nou ekri pou nou di men konbyen kòb nou genyen nan biznis la ok e Gerald Brutus m site non li menm li gen poul rele nan radyo a tou paske si tou fwa ke nou site non bagay konsa ou gen pou di non ou pat prete nèg sa desitèl. Ou genyen Raphaël tankou lòt moun ki nan Ecide, e mwen menm mwen genyen de done map voye ba ou de yo ki ka pwouve ke nèg sa yo se pou yo pran eritye manti yap bay. Paske Yonyon etan Yonyon epòk lè Yonyon nan prizon son pòv li ye. Yonyon vin kòmanse gran nèg janm te dil gran nèg la se atravè lè Charles Garager vin tonbe nan yon kalte bagay lè li pral tonbe nan kidnapin. Men mwen menm kèlkeswa sa t rive, kèlkeswa kote m ye Yonyon rete kouzen m e se yon kouzen. e kèlswa kote nou ye lap toujou ret atach la paske li pap ka yon ex pou mwen epi se li ki dwe sak bay banditis mesye te di mwen renmn bay manje bay sa yo chke fini. Avan arestasyon yon yon ou menm avèl kese gen plis kòb. Bon bgy yo. Ok. Ok. Wi wi. M pa gen M pa vin Ozetazini pou afè kidnapin. E m panse ke si nèg yo se yon nèg ki te serye, fò yo ba ou papye jiridik jiridik ameriken ansanm avè yo menm nan te voye a. Pase li lè li tan pou leta pa nou an sispann bay pèp la manti. Kote w ye kounya la Moksoni? E mwen pati mwen pati Samdi sou yon vòl American e ansanm avèk m pa lè m di ansanm avèk ekip temwen Gary Pierre Paul Charles te nan avyon an e lè m gade pòs la pase sou Sou nèt la m te gade kèk òjal m se mòtso mizè vin pran l m ap vwayaje l ap swiv èske m gen minòt nan men m di non èske m gen akonpaye avèk ajan li di m non m di mwen pa arete antanke jwè nèg y ap jwe men mwen menm gen yon esplikasyon ke m pral bay kòm yon plent m te tou depoze pou zo. Men zo son moun ki manipile pa yon responsab yon nèg ki gen ponp menm jan avèm ki se Nazè Dejan e kap pèsekitem depi 2018 e misye se kolòn zo kel manipile zo men mwen menm sa nèg yo di ki vrè Yonyon se bèl kouzenm em paka enpechel kouzenm. Paske kote ke yon yon milat ap ret milat men yon blak pa ka rete blak paske depi li pa fon ti kran jou li ka vin milat e m pa ka di yon yon ekskouze m e tout nèg k ap fè m sa yo konnen byen se jan yo pèsekite m nan yo te vle 400 mawozo asasine m. Men yon nan kò m koze m te toujou kanpe pou sa pa rive fèt. Men mwen menm pou m fè n konprann yon bagay. Dcpj, an n sispann bay manti. Ou pa arete m antanke kidnapè. Ou pa arete m antanke founisè. Pase ou. Dcpj tande m yon sèl fwa mezanmi. Dcpj mal dcpj Nan rarite moun le 26, yo tap tande m le 27, m di m pap asepte yon moun tande m san avoka m, yo tande m le 28. Kòm kesyon, nèg yo poze m èske yon moun se fanmi m di wi. Yo pa menm poze m kesyon sou afè anlèvman. Men nèg yo ap chache yon bagay la podyab yo pa konnen. Une fois que FBI mande pou mwen, podyab nan lespri yo se te pou afè E 16 moun ke yo te kidnape. Di nèg yo detronpe yo pa gen sa ditou. Pase ok pa gen bagay aza ditou. E mwen menm pèsonèlman yo gen pou tande m madi. M pa yo pa pral tande m sou kesyon de afè kidnapin ki te fèt. Yo pa pral tande m kesyon Yonyon, e gen de enfòmasyon ki te lese konprann swa ponp gazolin wap dirije a se pou yonyon, oubyen yonyon se aksyonè nan ponp gazolin ou ye an, donk la ou pa ka ap di nou sou kisa yo pral tande w. Pase! Ou lib de tout mouvman w, se pa ajan DEA ni FBI ki vin pran w an Ayiti, se ou k peye vòl ou, fè tikè w kòrèkteman, se sa? Mwen, Non, non, non, non, non, ditou, ditou, ditou. Ditou, paske ki sa vle di, swen, mwen, mwen depase pa yon envitasyon, oke, via sa zòt ap di e mwen m te ba yon vèsyon, Kote vèsyon pam nan mte bay dokiman paske ou konnen pwokirè ameriken pa pral antre nan lojik kòmsi de sa ou ekri ou di men jiskatman yap bezwen tandew de sa ou te di a men mwen menm mpa mpa ale kòmsi poum al pale de Mezo, Yasèl te yon kidnapè kisa konbyen menm mpa ale pou kesyon pwoblèm pam. Pase m pa t pase se yon gwo bagay ou fè pou nèg yo la nèg la gen anpil kòb la wi talè pase pral di men Maksony pale. Banm mande w Maksony donk samdi nan maten avan w te vwayaje ki kote w te ye ou te penitansye la? Oh se trè byen se trè byen pase w konnen m te nan prizon kwadèboukè depi nan vandredi yo voye pran m m al dcpj e soupe lekont travay sa kòm temwayaj. Se yo menm ki akonpanye w nan avyon an, ou pa menote men se te gen ajan FBI nan avyon an. Mwen, non, ditou, ditou, ditou. Non men kote yo? Kiyès ki te akonpanye w? Kiyès ki akonpanye w? Mwen pati e Gary Pierre Paul te nan, bon kote yo? Bon se pou ba yon mezi prekosyon paske bagay la se yon bagay genyen e m mèt pale avèk Gary Pierre Paul sa paske misye te temwen de yon pakèt bagay misye te nan avyon an, ou wè sa m di w? Non non se paske yo di nou ke mesye yo di retire menòt lan donk sa vle di lè dcpj men nou èpòt lan donk te gen moun ki vin resevwa w. Mwen pa pati minote tande tande de mwen pa pati minote ajan via yo fè swivi yo kòmsi yo achte tikè epi m moute avyon m m rive miyami lè m rive miyami gen ajan imigrasyon ki fè rès swivi yo pou mwen a washington lè m rive washington. Epi jis mwen al reponn kesyon de sa m te di deja. E aprè? Wap retounen nan dcpj? Wap retounen Ayiti vin nan dcpj? Oken ide, oken ide. Banm tou diw Max Sony, jan de vwayaj sa ou pa bezwen ni tikè, ni paspò, ni viza pou vwayaje. Sa vle di tout bagay yo e sou kont moun kap fè ou vwayaje. Men ou te dim ou lib de menm fason se yon moun ki pran avyon, peye avyon ou, lafrans ou chwazi klas ou, ou vwayaje. Ou pa lib jan ou vle fèm kwè ou lib la. Ou genlè ap mennenm nan raje tou Max Sony. Bob se, M pa anba moun ki gen ni kòm si tanperaman pou m ap fè manti sou pwòp tèt pa m, men m pa renmen fè l sou moun tou. Ok? E s on bagay si tou fwa ke Leta ayisyen mete l piblik, ou wè sa m di w? Tann m a di tou ke yo menm yo gen pou yo di piblik tou, men ki sa k te pase davan. Papa yonyon an vreman nou te wel yo fe foto avek li li menote yo di nou yal ak zo tou se nan bouch moun nou tande zo ap reponn kesyon ozetazini nou pa konn koman yal avel eskel pa jou ale menm jan w ale a tou se dout sa mwen di w mwen gen e m pa di w anyen ki grav ann tande sa lapolis di maksoni maksoni rete ann tande lapolis ann tande lapolis maksoni tande non non non e nou pa ka fe tout jounen an tou maksoni ou di m ou di m yon vèsyon sou lapolis mwen menm mwen pral di w kisa lapolis di ekout maksoni le nomè Maxoni Germinal, a été extradé vers les États-Unis d'Amérique ce samedi 16 juillet 2022 dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire initiée par les autorités judiciaires américaines du district de Columbia, Washington. Rappelons que Maxoni Germinal a été interpellé par la DCPJ le 26 avril dernier à Malpasse au moment où il s'apprêtait à traverser la frontière en direction de la République dominicaine à bord d'une Ford Ranger blanche immatriculée AA 22747. Au moment de son arrestation, il était accusé d'être le principal fournisseur en armes du gang 400 Maroso et l'un des complices dans l'enlèvement suivi de séquestration des missionnaires américains en date du samedi 16 octobre 2021 par le dit gang sur la route nationale numéro 8. Il importe de souligner que depuis son installation à la tête de la PNH, le DGAI France LB a fait de la lutte contre le trafic illicite des armes à feu, le trafic illicite des stupéfiants, le kidnapping, ainsi que du combat acharné contre le grand banditisme et la criminalité sous toutes ses formes. te vin chache m ok men yo pa vin chache m pou afè ni kidnapin yo pa vin chache m pou afè ni afè zam paske sa vin genyen FBI genyen 4 moun ki te konn achte zam pou 400 laozo nan men l li arete e jiskaprezan menm dcpj paka di oubyen l jwenn tras mwen anfwa avèk moun sa yo e menm FBI tou. Bon m te nan men nou m son moun ki enpòtan m son kidnapè m son kidnapè konsa on fwa on fwa nou tande m epi nou pa janm fè m fon on konfwontasyon ak okenn moun nou pa janm poze m kesyon de bagay sa yo m tande nèg y ap di a e s on sèl fwa nèg yo tande m epi yo voye m nan prizon e m pa arete pa dcpj m arete pa yon manda zamò. Wi men dcpj paske se sa k fè nèg yo pa fè manti sa yo ba yo la se yon manda pakè zamò fè. E zanmò se fè manda pou yo rete pou lontwa e zanmò te resevwa yon kòb nan men yon lòt kòlèg yon lòt patnè li retire manda dèyè li epil kite manda dèyè nou 2 em te repete yo sa li sibi yo. Anmwe manda a poukisa manda a poukisa sa yo te repwoche w nan manda a. Kisa yo repwoche nan manda a lè nou jwe kesyon se kesyon de bagay zo yap poze epi yo pale de afè anlèvman komisè anlèvman. lè yap tandem nan epi li te toujou pral di Sonie nou menm epa nou menm ki a edew non pa arete w pou afè kidnapin men si komisè a t voye yon manda pou afè kidnapin ba nou men nou menm nou pa jwenn oken plent e nou pa jwenn tras afè kidnapin de ou menm. Kiyès ki di w sa? Anndan dcpj nan seli an devan prezans avoka m e avoka m nan nou ta envite l lap vini. M di e wi. Gen kontradiksyon la ant dcpj e nòt lapolis nasyonal dayiti an. Mwen menm gen yon grenn bagay ki vin gen mwen te gen yon avoka ki te tande m e nou vle tande avoka paske mwen m redil ankò lè yo vin ap tande m a tèl pwen nèg yo vin deminote m yo di monchè Germinal e tande w te genyen nou menm nou pa ka lage w men nou menm pèsonèlman se pakè ki pou lage w. A chak fwa gen avoka mal loutba pou fouye dosye voye dosye nèg yo toujou di sa ki bon yo tou pa yo pa jwenn anyen kont yo menm paske sa vin ye mwen m te pou fè yon pakèt bagay kote ke 400 mawozo abitye vin tire sou biznis mwen e mwen menm m pat janm kache yo pou di ke yon an pa kouzen m e yon an se kouzen m e m pat pè di kouzen m e byen ke yon an te ri yon an ankò m ap toujou di se mon cousin. Ok pase mpaka enpechel kouzen m men mpa vle nèg yo ap fè betiz sa yo tout sa yo se betiz yo ye e mwen menm mta vle yo pwouve sa e zamò pa fon manda kote zamò pa menm gen yon plent pa menm gen yon moun ki pote zamò pote yon plent kont mwen menm nan pakè a vle di nèg yo ta fon bagay gwo nèg. E mwen menm mwen di nou ankò, anprè pou n afwonte bagay sa jiskobou e mwen m pa sal sa t fè mal m pat vle se lapolis ki fouye kò l nan jan de bagay sa. E Maxonin, mande avoka w lan e konbyen fason yon komisè gouvènman kòm chèf de la poursuite an dan jiridiksyon ka met manda dèyè yon moun. Fè avoka w la ba w plis esplikasyon sou sa. N ap fini pou nou di w ke ou di ke dcpj pa t repwoche w, poutan lapolis la epengle w. Donk kounye a, ou poko konn sou ki kesyon ou pral reponn. Gen yon kesyon misyonè ameriken nan kesyon an, gen konplisite de kidnaping nan kesyon an, gen blanchiman nan kesyon an. Se jodi a, lè yo kòmanse met kesyon sou ou, w ap konn poukisa w Ozetazini. Dakò? Anmèèd! Wap ri? Fò n fini paske ekip maten karayib lan debake sou nou ebyen mèsi anpil Oksoni Jèm. Mèsi osi e mwen te kwè sa mwen di nou la menm ekip karayib la mwen mande nou mesye m pa remande nou men dosye sa silvouplè.